Konya an Ayiti gon kesyon lè chat pa la rat pran kay men lè chat vini rat al kache. Lè chat pa la rat pran kay men lè chat rantre rat al kache. Babekyou depoze pye l nan laplèn fò m di nou 400 mawozo fonn tankou bè fè labou tounen paswa anba katouch. Mezanmi humm jenèf la genlè pwisan papa tèt chaje mezanmi ebyen rete la m pral ban nou zen m pral ban nou detay wè pa zape non rete la ou sou bon bò a ou sou paj lèl bay yon enfòmasyon ou ka fèl konfyans la nou rele odit. Sou YouTube, Nou rele Bon News sou Facebook. Nan moman an, si w potko abone, gade byen, ban m gade si w abone. Non, ou poko abone zanmi m. Bon, kisa w ap fè toujou? Tèt ou genlè di, hein? Dat m ap di w abone, prete m dwèt ou. Klike kote w wè k make S'abonner a. Ou wè, klòch sa k monte a, li rele klòch de notifikasyon. Klike sou li. A, retire l, ou wè, a, prete m dwèt ou, retire l sou Pèsonalize, mete l sou Tout. Konsa, chak. Emisyon nou lage, wap jwenn li otomatik. Mèsi avè w ki abòne deja, ou menm ki potko fè sa, ou fè sa kounya pa vre? Ebyen, pataje, kòmante, layke, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad pou fè menm bagay avè w, konsa nap devlope kominote nou an. La sosyete bonjou si se nan maten bonswa si se nan aprè midi djakout nou chaje tankou legba nou chaje tankou lapolòy nou pa gen tan pou nou nan griyen dan ebyen rapid nap rantre nan emisyon avan nou pale w de sa mesye jenèf yo fè nan laplèn jodi a an nou pale w non de yon lòt Aktyalite ki fè anpil moun trist. Kisa l ye? Men fò m di nou depi avanyè m pa santi m twò byen paske m t ap gade yon foto sitwayen sa a sou twal la, lè m pale de twal la m pale de entènèt la, pi presizeman m te wè l sou Facebook kote m te wè Carl Dieudonné. Kesyon m ap poze tèt mwen èske se idòl mwen an? Eske se Carl Dieudonné ke mwen menm mwen konnen an ki yon mantò pou mwen, ki toujou ap konseye m paske m sonje lè m t ap aprann journaliste, ebyen m te konn pale avè l e m toujou ap di l kòman li enpòtan pou mwen, kòman m adikte de emisyon l yo, li gon grenn bagay li te konn di m. Ou konn kòman l te konn pale wi, men gon grenn bagay li te konn di m. Kamarad, bagay la pa gen maji ladan l. Ebyen tout sa ou pral fè se liv li ye, se konesans. Pa gen konesans san liv. Se pa moute sou entènèt al sou Facebook al koze ak ti mennaj, men se chèche yon bagay k ap ogmante knowledge ou. Knowledge ki sinifi konesans. Mezanmi, chak fwa m pale ak sitwayen an se te toujou menm diskou sa yo, te toujou ap konseye m kenbe liv, se pa moute sou Facebook al fè jènjan. Paske Calderone avèk Valery Numa moun sa yo se moun pam yo menm. Gen bon Clarens Renois menm anpil nan nou pat gentan jwenn chans tande l men se t on jounalis waww. Lè m tap tande Clarens Renois monchè m pap ba w manti depi lè sa m anvi vin journaliste. Men sak fèm mal la se paske yèswa m vin aprann ke yonn nan etwal m renmen lè lap briye yo etenn. Carl Dieudonné n'est plus. Pap janm tande yon vwa konsa ankò. A chak fwa map tande emisyon Carl m toujou gen kaye nan men. Avèk yon plim pou map make paske lè lap fon emisyon lap di de mo ke ou pa twò tande men lèl fin di yo li dekòtike mo a pou ou sa vle di se lekòl ou ye a chak fwa wap tande yon moun tankou Carl Dieudonné sak ta pral epatem men depi lè Carl Tal nan radio karayib la depi lè sa makal pa pale paske lèm relel m pa janm ka jwenn li bon vin konnen pwoblèm sante l te genyen moun li te denonse m pa konn si se sak fè m pat ka jwenn li jiskaske l mouri m pa janm pale ak kal map sonje genyen yon kamarad Samuel Joseph mwen salye w frè m nou te bal yon non moren nan pwomosyon an mwen ak misye Ayy nou pat ka fè yon semèn moun pa pale ak Carl paske Carl se t on moun ki te enpòtan pou nou notamman nou genyen yon moun ke nou tout konnen anpil tou eh misye rele Miche Depayen misye renmen Carl Dieudonné tou e Carl Dieudonné te renmen tande Miche Depayen tou men malerezman se avèk anpil amètim jan Carl konn di l humm Jan Kal konn di l paske Kal lè l ap pale l ap pale de amètim, ou wè pandan m di sa la se kòmsi imaj Kal Dyedone monte devan m. Se avèk anpil amètim pou m ap tande ke Kal Dyedone m te konnen an trepase. E lè m ap gade foto k te viral sou rezo yo, m di kèt mesye Kal poko mouri men yo detwi l wi, foto sa pa t dwe pran lari. Men, m santi andan m manje m, depi lè Kal te di menmsi prezidan Jovenel ofri l èd l ap pran l, m di waww m pèdi Kal. Kal ki te radikal la, se pa kal sa a ankò. Malerezman, èske moun li denonse yo, se yo k manje l vre? Nou va di sa, nou pa konnen. Men m ap ban nou yon verite, petèt gen nan nou k te konnen l, gen nan nou k pa t konnen l. Ou wè Kal Dyedone? Nan lè w wè l te pran rezilta denonse a, sa k fè l pa mouri, se paske Kal Dyedone te aktive anj gadyen l. Sa son enfòmasyon map ban nou wi, anpil moun pa gen sa kòm enfòmasyon non. Se sak fèm di nou abòne avèk Odit, abòne avèk Bon News. Carl Dieudonné pat mouri, se paske li te aktive anj gadyen l. Anj gadyen l pale avè l, di yo sèl mwayen pou w pa mouri rapid la, se al denonse mesye yo, al vilgarize bagay la, epi pou mesye yo ka fè bak, paske yo deja konnen si w ta mouri, Men chay sa a ap repoze sou do yo. Carl Dieudonné te pran chemen medya epi denonse nèg yo vrèman epi li te jwenn yon ti ralonj. Epi rapid li ta pral jwenn yon kontra avèk Rony Celestin pou l al travay nan Model FM. Men malerezman Carl pa gen tan wè bon jou yo avèk Model FM. Carl ale. Men mon dènyè fwa m pa tande kal. Kal, ou andan m. Ou pa andan m sèlman non, men ou andan chak grenn moun ki konn bay valè valè. Ou wè, ou jis pase de vi sa a a yon lòt vi. Men ou toujou egziste paske èv ou aktive. Maten an la m tande w kal moute sou youtube epi m tande emisyon w fè. Map tande vokal Dora. Map tande pwofesè Carl Dieudonné. Malerezman, lèm rele l, li m pap jwenn menm diskou a ankò. Kamarad! Hey, m ka konprann ou renmen pwofesyon an kamarad, men pou ou pwogrese ladann, se pa monte sou Facebook al koze ak ti mennaj, men se pito chèche chemen liv kamarad. M pap janm tande sa yo ankò. Malerezman, kounye a m rete Valery Numa. Ebyen m ta swete m swete Valéry Numa longue vie paske yo pa anpil. Ebyen rapid nap kite dosye sa an nou palew de dosye kap fè aktyalite a ki se 400 mawozo. Fòm di nou se yon konba pou teren sa vle di pou teritwa. Ebyen, moun ki li nan gwo liv yo ap di se yon konba teritoryal. Ebyen, kòman li ye? Nan kesyon bandi, tonton genyen plis espas ke ou okipe, ou rantre plis kòb. Ou pa tande m non. Nan kesyon bandi, tonton gen plis espas ke ou okipe, ou rantre plis kòb. Se sa k fè, lè yon chèf gang gen yon zòn l ap dirije, depi l gen gwo biznis nan zòn nan, w ap wè lòt chèf gang bezwen mete l deyò pou pran zòn sa a paske gen afè. Krab la gra. Ebyen, mesye pè lebren yo Ke mesye chen mechan te mete deyò yo, mesye sa yo t al rantre nan 400 mawozo. Ebyen, yo tounen, sa w tande a, yo pran mesye chen mechan yo nan kou sipri, hum! Nèg yo fè mò. Ebyen, menm si fi a te gwo vant, se lamò li ye. Menm si s on bebe yo jwenn, se lamò li ye. Gen moun yo menm brile. Yo piye biznis men yo pa gitan rive piye Caleb Supermarché. Men fò m di nou mesye chen mechan yo pa t atann sa. Ebyen kounya mesye yo kòmanse gade si yo ka pran kontwòl sitiyasyon an, rantre goumen. Men depi yè, gen enfòmasyon ki te fè konnen ke papa chen mechan pran bal, chen mechan pran bal. Men selon tout! Ankèt nou mennen, nou jwenn pa gen kesyon sa. Nè pa t kesyon ke chen mechan e papa l pran bal. Men, Azibye pran bal vre, Kat ponyèt pran bal vre. Men depi w wè Kat ponyèt pran bal, batay la bosal. Paske Kat ponyèt s on nèg ki t ap goumen avèk nèg 400 mawozo lè l te anlè a nan. Anlè a, nan Kwadèboukè, lè l te nan klan depòte, Kalanri, ebyen, misye t ap goumen ak 400 mawozo, te gen nenpòt 4 nèg ki kanpe, y ap tire sou li, l ap avanse jiskaske l pran 2 nan nèg yo nan kòlèt, epi l antre avè yo, y al touye yo. Ou wè se bon ti gason piti. Ebyen, misye pran bal wi. Men misye, ak tout li pran bal, jodi a, 4 ponyèt kanpe, l ap goumen. Men fò m di nou, yo te mande ranfò avèk mesye Jenèf yo, men mesye Jenèf yo pa t ka vini nan fason yo te bezwen vini an. Paske nan moman 400 mawozo ap frape chen mechan, fò m di w ti Gabriyèl pwofite frape chen mechan tou paske ou konnen zòn Sat, Zòn e Kazo, ebyen zòn sa yo se chen mechan kap dirije l. Ebyen lè ti Gabriel tonbe frape tou, kounya mesye Jenèf yo pa ka travèse pou al pote e men fò oubyen ranfò bay chen mechan. Se sak fè yè te gen plizyè nèg ki blese, chen mechan te parèt enpuisan. Ebyen jounen jodi a chèf Jenèf la met pye l atè. Sa w tande a, hum! E se 400 mawozo yo te gen nan men yo wi. Jodi a, mesye 400 mawozo yo tonbe pa pil e pa makòn. Se, hum! Jenèf la genlè pwisan anpil wi mesye. Si 400 mawozo ki pa pè polisye men, mesye, ou e lapolis dan tou sa? Alò, mesye yo sot anlè a nan Kwadèboukè pou yo desann Pa site doudoun pou desann mesye al jis anba nan kwa demisyon al goumen, epi apre sa yo tounen lakay yo san kyetid. Kèt mesye, ou ap pase lapolis. Hein? Avèk tout fasilite sa a mesye, epi pandan nèg yo ap tounen pa gen pèsòn ki mete dòmi nan je yo? Hum, kounye a si Epi nan menm semèn sa a nou pa t tande Belè t ap goumen avèk krache dife. Sa vle di yo gen yon fason pou chak nèg nan blòk kote yo ye a ebyen pou yo rete la ap goumen yon fason pou nèg yo te ka fè sa yo bezwen anba a. Men konbyen medya n ap jwenn k ap di nou sa? Yo gentan pa konnen podyab. Men gen k konnen wi, yo pap dil. Paske yo gen zèb nan bouch. Se sak fè nou menm, Odit, nou menm Bon News, gon lòt paj wi ki rele BMinfo. BMinfo, hum, respè pou ou. Respè pou travay wap fè a. Bingo News tou, chapo ba. Ebyen jodi a se te byen konte mal kalkile sak te pase nan vèy la li pa pase nan antèman an ebyen piyay mesye 400 mawozo yo te jwenn yè a ebyen jodi a humm humm chèf revolisyon an te la map pale de chèf revolisyon bò katedral la vwayou yap bay pou Humm yap bay pou babekyou a Eske l te la an pèsòn Eske se moun li voye Kit li voye moun kit li la an pèsòn se li k la Paske zwazo a pral nan konba li voye plim li se li k ale Ebyen avèk prezans G9 400 mawozo te oblije gade si yo ka fè yon ti retrè. Ebyen, m ap di moun nan zòn nan fòk yo trè vijilan, trè veyatif paske a nenpòt kèl moman ka gen yon rebondisman k fèt. Sa vle di, mesye yo gen dwa fè bak, se elan y ap pran pou yo vole pi wo. Ebyen, fò m di moun nan zòn nan pou yo rete an bandisyon An pozisyon 2, epi pou si ta genyen yon lòt avanse k fèt pou yo konnen kòman pou yo poze. Ebyen mèsi avèw ki abone deja, ou menm ki potko fè sa, fè sa kounya, kòmante, like, abone. Pou yo fè menm bagay la tou paske se sèl e inik fason ou kapab sipòte nou. Tale wi gen anpil fè la, nou pral trete yo kòm enfòmasyon pou n pataje avèw talè, nou antan rekò. M ale, n ap kwaze.